Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon je swi meurtri je la vwa grav mwen sanse rive nan yon moman kote ke map batay m gon zam nan men m kanpe yon kote se pa ke zam mwen pa gen bal non men mwen dekouraje lèm gade devan m gade dèyè m wè se kòmsi m ap batay pou ryen. Anyen p ap chanje. Anyen poko ka chanje. Dènyeman m te di ke m ap fè yon emisyon kote ke m t ap pale de yon moun mwen ki gen yon pwoblèm men m te di ke sa k te fè m plis mal la se paske sa k rive a m pa t kapab di l. Men jounen jodi an ankò gen yon bagay ki rive men sa a m ap pran responsabilite m pou m di l. E pèp ayisyen, banm di nou yon bagay. Si gen mil bandi kap chache m, m panse ke nou menm tou, nou pa sipoze anfonse klou a. Si m fon erè nan yon emisyon, selon nou menm, nou estime ke e map defann yon gwoup, pito nou di RL, aranj 3. Paske sa, li sanble a yon bagay ke m pa anvi konprann. Men, dire ke yon nèg tankou m ap sipòte gang, a chak fwa nou di sa m dekouraje. Se pa ke gang yo ki pwoblèm mwen non, men a chak fwa yon moun fè yon deklarasyon, li fè yon kòmantè konsa, mwen dekouraje. E m pral eksplike non pa A plis B, m pa gen nèg m nan kole dèyè avèk yo. Tande byen la fanmi. Gen yon ti jèn, mwen pa konnen ti jèn nan an pent ou an penti. Eske nou konnen nèg vitelòm yo kenbe ti jèn sa a pa le senple fè ke ti jèn nan genyen nimewo m sou telefòn li, yo touye l, yo boule l. Depi se moun ki zanmi ti jèn sa, y ap chache yo nan anviwon an. Ti jèn sa yo yo menm yo oblije jwe pye yo tou. Tande byen la fanmi. Par le simple fait que ti jèn sa genyen nimewo m sou telefòn li, nèg Vitelòm yo touye l. Nèg Vitelòm yo boule l. Kounya m pral di nou sa pou nou dwe konprann. Ki di Vitelòm, antre parantèz, an nou di Jepèp non. Men kòm se nou menm ki toujou ap di ke m ap sipòte Jepèp, pa vre? Men men sa k rive. Kòm se nou menm ki toujou di m ap sipòte Jepèp, men sa k rive. E anpil bagay ki rive. Lè m gen yon moun mwen ki pase Kanaran, yo pran tou sa l posede. Yo pran machin li. Men se je pèp wi map sipòte. Mph m ta renmen nou dim sa. Lè gen ekzaksyon kap fèt, m gen moun mwen ki pase, ki pran frap sou wout matisan an, se je pèp map sipòte. Kounya la a, pandan map sipòte je pèp, nèg sa yo, on moun, yo nik pran sant yon nimewo telefòn sou telefòn moun sa a, yo touye l, yo boule l. De mèm pou je 9. Nan plenn nan, si on moun. Yo jwenn nimewo RL sou telefòn yon moun nan plenn nan, y ap touye l, y ap boule l tou. Kounye a la a, m ta renmen konnen ki bandi m ap sipòte. M ta renmen konnen. Par le senple fè ke mwen fè yon, alò, mwen fè zanmi an fè yon emisyon. Li lage yon voice ti lapli. Konsènan un individu qui a été arrêté, j'ai contacté un membre de la dcpj. Pour savoir de quoi il en est parce que quand j'ai contacté les proches de la personne ben ces gens là m'ont dit que se chay yap mete sou do l. Pour implementer mon enquête, j'ai dû contacter un membre de la dcpj, il m'a mis en attente. Epi sa w tande a la, men pwoblèm. Eske m pa konn di nou ke. depi m pa kwè nan yon imaj m pap poste l, m pa konn di nou ke gen yon seri de arestasyon ke lapolis fè m pa poste yo paske m pa fin fye yo, règle jounalistik m pa gen pwoblèm pou nou lapide m si e politik nou te ka lapide m nan tout sans men m pa di ke m ap sipòte bandi sa m pa admèt li paske m soufri m soufri imajine w gade yon ti jèn. Nèg yo pran, men mesye banm di nou bagay. Mwen menm chak fwa nou fè sa, map pale avè nou. Mwen menm map kontinye pale avè nou. Vitelòm, je te parle. Premye fwa ke mwen te fè yon emisyon sou ou, ou te rele yon sitwayen. Ou te rele yon jounalis byen sur. Pou li dir ke, ekoute, di a RL Prod ke je suis pa bandi. Mwen te fè yon emisyon, pou m di ke, mwen gen yon fiksasyon sou Vitelòm. Piske Vitelòm di l pa bandi, m ap veye. Kèlke mwa apre, je te vu aparètre a kote de lanmò san jou. E pi la ou ta pral afime tou senpleman ke ou se bandi. Donk imedyatman ou fè sa, sa vle di ou di ke ou te bay manti. Men, si kounye a m ap pale de ou, paske sa ou fè se li m di, Vitelòm. Sa ou fè se li m di. Mwen pa wè rezon Pou se konsa wap bay yon seri de jèn tretman. M pap baw manti, nimewo telefòn RL Prod sou telefòn tout gang. Paske gen bagay yo toujou bezwen konnen. Tout gang abòne a RL Prod. Paske gen bagay yo toujou bezwen konnen. Men, si nimewo a sou telefòn nou mesye. M pa kwè sa ap twòp pwoblèm non pou ti yon yon ti malere ta kapab gen nimewo te RL prod gen moun ki pran nimewo RL prod tande byen banm di nou sa mesye gen moun ki pran nimewo m se pou dir frèm afèm pa bon bagay yo pa bon pou mwen tanpri banm yon ti kichòy e mwen m sa m gen an m voye l ba yo gen moun se pou sa yo konn plase yon apèl pou rele RL prod paske nimewo m piblik tout moun konnen yo men jounen jodi a la nou fè sa si m ap kontwole egzaksyon ki fèt. anlè a la a, Vitelòm, li difisil pou n ta kapab kontwole. 1, Li difisil anpil pou n kapab kontwole kantite egzaksyon ki fèt anlè a. Je sui dakò. Men mesye ban m di nou byen. Vouzèt mè frè. M pap janm rayi nou. Mwen pap janm rayi nou pa le senple fè ke nou fè sa a. Men tande ban m di nou mesye. Pito nou mande a chak moun nan zòn nan, met on pòt vwa. Di, nou pa vle moun. Genyen nimewo RL prod. Si yon moun genyen nimewo RL prod sou telefon ou efasel sinon mwen menm map touye w. Nou tap fè mye mesye lè konsa. Paske banm di nou byen gen moun ki pran nimewo a se poul kapab chache yon pen. Ti jèn nan fin mouri. Se pa vre? Men eske pa toujou gen enfomasyon kap sikile otou de nou mesye. Sa vle di nou wè nou touye ti jèn nan pou granmèsi. Men letènèl m panse ke wap di yon mo pou pèp ayisyen. M panse ke gon jou kap rive sa ap jou pa nou. E lè sa a nou pral wè lè moun te gen nimewo m sou telefòn yo nou fè sa a kòman l dur paske se nou menm ki pral rele m lè sa pou di RL prod tanpri m pa bandi non m pa bandi di yon mo pou nou e lè sa map di l map di l pèp la konn sa la fè avèk nou lè sa tout moun a kalonnen m ya kontinye kalonnen m pou di map sipòte bandi je pèp je nèf m esplike nou reyalite a. Nou konprann li, tanpri mesye, on ti kras konpasyon pou moun ki nan zòn yo. M te pwomèt nou yon seri de imaj, m vin avèk yo pou nou. Vitelòm a aji kòm on vilgè animal. Men, sa pa anpeche anpil moun bat bravo pou zak l ap poze. Sa fè 1 mwa ou 2 mwa. depi ke anpil moun nan zòn sa a te fè aktivite sa a. Nou salye tout moun ak ki te ap koute nou branche sou medya an liy nan e ke nou nan zòn nan la e gen anpil bagay ki agite zòn nan defwa ki pa fin tèlman reyalite vre ok men nou menm nan zòn nan kan nou motive tout pitit zòn nan nèt di bon e tout pitit zòn nan motive yo di bon se nan zòn nan nou leve se nan zòn nan ke nou fèt la nou grandi. Nou mande tout moun ki la ka pase wè tout moun la nèt se vi ke ki nan zòn nan kounye a la nap travay ke pou tout moun ka nèt retounen lakay yo kòmsadwa jan sa te ye ou menm ki te ede yo ka toujou vin lakay wap wè se pwòpte nap fè nan zòn nan la wap wè tout moun bale tout moun gen bagay nan men yo nou wè kòman nou fè lòt chanjman pou zòn nan e fòk zòn nan tou gen limyè tou nan tout poto yo e moun ki konsène yo nap mande leta tou tout moun ki konsène Pou yo wè tout sa ki vini pou ta fèt. E tout sa ki te panse de pitit Tòsèl, de moun tè a, ke li se pa sa. N ap mande ni moun Pènye, moun Fatima, moun Peti Toupo, moun anba galèt, moun tout kote, met tèt yo ansanm, menm travay moun Tòsèl ap fè la, pou yo fè l tou. Ay se pitit zòn nan nou ye, e nan zòn nan nou leve, e la ke nou grandi, e nou pa ka ale lòt kote, pa gen lòt kote pou n ale, menm pa gen pwovens pou n ale. E la ke nou fèt, ke n ap mande pou tout moun nèt, kontribye ansanm, fè men kontre, e pou nou wè kòman ke pou Tòsèl. Vit ke te genyen an. Sikilasyon kap fèt la, depi kilè li kòmanse fèt? Sikilasyon ap kòmanse fèt depi vandredi. Nou kòmanse ap travay la depi vandredi nap travay. E lè moun yo wè ke nap travay, nap bare, nap pwòpte, moun yo vin repran konfyans pa rapò de pitit zòn nan ki pran zòn nan an chaj, ke tout moun kòmanse vin sikile alèz. Depi vandredi nap fonksyone rèd rèd la. Pa rapò jan y ap di reyalite konsa yo pa viv sitiyasyon an men yo vann nou yon fason kote yo mal vann nou men nou menm menm ki gen pitit zòn nan nou gen pitit zòn nan nou pran yon inisyativ sa ke moun ap panse de zòn nan pou ke yo wè se pa sa l ye. An nou nan kap kap frape. Demen maten konn ap frape pi rèd ankò. Pou jiskaske nou met zòn nan pwòp. E nap bay tout lòt zòn yo konsèy. Menm jan ke nou fè a. Leta bèbè. Leta pa re, pa pran responsablite l. Nou pa bèzwen, nou pa bèzwen ap tann meri vin fè pou nou. An nou fè pou tèt pa nou. Pou nou wè kòman ke nou ka sove peyi nou. Apa sèlman nap sove tò sèl men peyi a nou vle tout zòn yo, tout katye yo nèt fè menm bagay ansanm avèk nou. Gade 40 dola patat koman n fè n pral vann sa yon moun pral achte l pou 40 dola lap pase mizè lap mouri nan men nou m ta mande leta a pou yo ta di yon mo nan peyi a pou bagay yo vin desan pou nou viv anpè tou pou lapolis sa met yon dlo nan diven yo pou yo konprann se se ayisyen yo ye e nan san nou nou tout son sèl la nou ye se ayisyen yo ye ayisyen nou ye Pou yo ta mete tèt yo, pou yo ta ba nou ti souf pou n te ka viv, pou n te ka vann la. Depi nou wè lapolis yo, kè nou sote, n ap kouri. Nou pa gen pwoblèm, pa gen moun Dòsèl ki gen pwoblèm avèk lapolis non. Lapolis se mèt ap pase, men nou gen pwoblèm avèk lè tire, lè bay, nou gen pwoblèm avèk sa, nou pa gen pwoblèm avèk lapolis non. Wi pou cha li menm lè vin tire, lè cha ap tire mezanmi, nou menm e kouri nap kouri al tonbe, pye kase, nou pè. Koman yo chanje sistèm nan? Yo chanje yo, se lapolis yo ye. Nou tout se frè nou ye. Se lapolis nou ye, se frè nou ye, nou tout son sèl la nou ye. Pou yo resezi yo, nou tout son sèl la nou ye. Nou pa ta wè lapolis pou nap kouri pou lapolis. Lapolis la e papa nou. Apre Bondye nan syèl la, lapolis la e papa nou. Pwòpte zòn nan pase zòn nan te fin kraze, nou menm nou vle leve l, wè nou vle leve zòn nan depi samdi nou pran bale nou, tout moun met ansanm kanal ki kraze, ki bouche nou debouche yo, epi nou pran bale nou, nap bale nap fè pwòpte, e zòn nou li ye nou pa ka kite zòn nan kraze, nap pwòpte l, nou vle tòsèl vin menm tòsèl li te ye ankò. Wi anpil moun kite zòn nan pou yo retounen vin retabli lakay yo paske achte yo achte tè. Dè nou vle tou pou tout dyaspora rantre nan peyi yo lib. Afè moun to se yap pè pou yo rantre nou menm nan zòn nan nou pa nan bagay sa nou vle pou tout dyaspora rantre vin viv nan peyi yo tou. Se de moun ki respekte tèt yo. Avan tou mwen salye gran chèf zòn nan. Moun m tande yo rayi anpil la yo vle tiye pou nou an. Ki se inosan vite lòm. Ki son gran chèf nan zòn nan la. E ki fan pil byen pou nou nan zòn isit la la tòsèl. Se kouzen m, se papa m, se tout pou nou, se pou papa. Yo fè nou mechanste yo kraze kay vite lòm. Yo tiye anpil timoun nan zòn nan, yo met dife sou yo, lapolis vini sè yo fè tout sa yo vle. Jounen jodi a nou menm nou met pye nou atè pou nou di sa yo panse de nou e pa sa. Ou wè nou pran bale nou, nou pran bouwèt nou, n ap pwòpte, n ap klere zòn nou e se si nou di tout moun yo, di nèg yo al regle afè yo. Yo konn ki sa yo genyen, moun tòsèl pa gen pwoblèm avè yo. Nou mande yo silvouplè ba nou lapè nou paske nou menm nou met pye nou atè. Nou pran bale nou, nou pran bouwèt nou. Ti moun, nou pran ti moun, gade yo, tout tap pokte. Tout moun wè la, yo gen bale nan men yo, wè yo. Tout moun la, son pèp ki met pye yo atè. Nou di non, Nou di non, sa yap fè nou an nou pa vle l. Nou di yo sispann enmède inosan Vitelòm. Paske sa yo di de la e pa sa. Vitelòm goumen anpil pou l rive kote l ye. Mwen menm pou responsablite mwen rele Arisme Jean Jerry. Ke nou di nèg yo. Apre de jodi a la, fò n gade pèp la met pye l atè. Nou pou responsablite nou pwòpte tout lari, tout kori dwa pwòpte. Nou pral rive yon mwad desanm, fòk lekòl ouvè. Nou bezwen lopital. Nou bezwen sekirite. Wali, nou bezwen manje, nou bezwen dlo. Yo pa vin tue nou, vide bal sou nou. Yo fè nou twòp mal. Nou wè nou pa gen leta, bon nou menm nou leta tèt nou paske nou pran bale nou. Wali, nou pral fè ti jaden nou, n ap antann nou. N ap antann nou, n ap kolabore pou nou viv ansanm. Silvouplè mesye, kite moun Tòsèl trankil. Kite vitelòm inosan trankil li pa vòlè li pa gang nou konn kot gang yo ye wè li moun tòsèl pa konn pè moun nou pa janm pè moun nou respekte tout moun nou pa janm pè moun e nou di yo sa yo pou pè paske nou menm nou pa nan fwa avè yo ke nèg yo ret nan trankilite yo paske nou menm nou pran resosablite nou nou met pye nou atè. Alò ki garanti nou kapab bay avèk anpil pitit zòn nan ki deja kite zòn nan pa rapò avèk. Garanti a 100 pousan depi jodi a la menm yo mèt tounen lakay yo garanti 100 pousan. Tout bagay sou kontwòl. Garanti san pou san tout moun ki te kite zòn nan, teyat yo t ap fè. Lapolis ki t ap fè dezòd. Se pa nou menm. Se lapolis k ap mache, pran jenn gason, vide gaz sou yo, boule yo, tire yo tout kote nou menm nou di. Kèlkeswa moun ki te afème. Kèlkeswa moun zòn nan ou te pè, epa moun Tòsèl ki te fè w pè. Tounen lakay ou. Garanti san pou san. Nou di sa. Nou pran responsablite nou. Mèsi. Sitwayen nou kontan ansanm avèk ou, donk nou o nivo Tòsèl, di nou non, ki reyalite nap viv jounen jodi an pa rapò avèk jou pase yo? Bon, nou salye tout moun nan ki kap ki branche medya an ling nan, e ke nou nou nan zòn nan la, e gen anpil bagay ki ap di de zòn nan de fwa ki pa fin tèlman reyalite vre. Ok. Men nou menm nan zòn nan nou motive tout pitit zòn nan nèt di bon e tout pitit nan motive yo di bon se nan zòn nan nou leve, se nan zòn nan ke nou fèt, la nou grandi e nou pran yon inisyativ a wè nou tout la nèt pou nou ka netwaye wout la, pou nou fè tout sa k posib pou lavi retounen jan sa te ye nan zòn nan. Donk nou deja konnen gen anpil moun ki te kite zòn nan depi mwa pase yo e jounen jodi a ki garanti nou kapab bay moun sa yo pou Regagner de men yo. Garanti ke li bay tout moun yo. Depi gen tire yo fò tout moun kache, fò tout moun yo bliye. Men kounye a la pa rapò de jan sa, pa rapò de jan sa te ye la kounye a la moun ki gen kay yo, moun ki gen kay yo. Nou mande tout moun ki la ka pase wè tout moun la nèt se vi ki nan zòn nan kounye a la. N ap travay ke pou tout moun ka nèt retounen lakay yo kòmsadwa jan sa te ye. Ou menm ki te deyò ka tou vin lakay ou asye se pwòpte n ap fè. Nan zòn nan lò aprè tout moun bale, tout moun gen bagay nan men yo, nou vle yon lòt chanjman pou zòn nan. E fòk zòn nan tou gen limyè tou nan tout poto yo. E moun ki konsène yo n ap mande leta tou, tout moun ki konsène pou yo wè tout sa ki vini pou l ka fèt. E tout sa ki te panse de pitit Tòsèl, de moun tè a. Ke je se pa sa. N ap mande ni moun Pènye, moun Fatima, moun Peti Toupo, moun Anba Galèt, moun tout kote, met tèt yo ansanm, menm travay moun Torsad ap fè la, pou yo fè l tou. Ayiti se pitit zòn nan nou leve, e nan zòn nan nou leve, e la ke nou grandi, ke nou pa ka ale lòt kote, pa gen lòt kote pou nou ale, nou pa gen pwovens pou nou ale. E la ke nou fèt, ke n ap mande pou tout moun nèt kontribye ansanm, fè men kontre, e pou nou wè kòman ke pou Tòsèl reviv vi ke l te genyen an. Sikilasyon k ap fèt la a, depi kilè li kòmanse fèt? Sikilasyon sa kòmanse fèt depi vandredi. Nou kòmanse ap travay la depi vandredi n ap travay e lè moun yo wè ke n ap travay, n ap bale, n ap pwòpte, moun yo vin repran konfyans pa rapò de pitit zòn nan ki pran zòn nan an chaj ke tout moun kòmanse vin sikile alèz. Depi vandredi n ap fonksyone rèd rèd la. sitou ki mal vann tòsè l pa rapò jan y ap di reyalite nan sa yo pa viv sitiyasyon an men yo vann nou lòt fason ok yo mal vann nou men nou menm menm nou pa nan politik zòn nan nou tout repitit zòn nan nou pran yon inisyativ sa ke moun ap panse de zòn nan pou ke yo wè se pa sa l ye dirèkteman ok vi ke n ap viv nan zòn nan la pi yo wè se yon lòt bagay li ye se pa menm bagay men an prensip kèlkeswa kote gen tire E nou viv trè byen. E li pa t ba nou pwoblèm. Kounye a la, n ap fè pwòpte. E nou menm t ap pwòpte zòn nou pou lokalite zòn nou. Pase nou ta renmen pase yon bòn fèt menm si w wè peyi a pa bon vre. Nou menm nou bon. Nou paka bay lapolishay pote. E nou menm nou pa lan fè a lapolis. Zòn nan an e zòn vide. Talè te di. Nou pa lan pawòl a lapolis. Ankenn moun. Nou la pou nou pwòpte zòn nou. Nou pa gen pwoblèm. Ou ap wè bis tap pase moute. Kamyonèt ki pase moute. Ou wè tout ap pase moute. Se ke nou menm nou fè reyinyon de jèn. 2 jèn gason kòm granmoun gen 60 an sou tèt mwen a moun de majè kounya nou di tòsèl paka tonbe fò nou anmase tòsèl menm jan n te ye a ou konprann byen se ke nou pa vle anyen fèt tòsèl ni vakabon ni vin fouye moun tòsèl ni vin kanpe machin tòsèl nou pap dakò sa ankò tòsèl tout moun ki te kite tòsèl pou yo tounen lakay yo jan yo te konn viv la pase inè dezè di maten nou konn ansanm. Bon nou konn nan sanprèl tòsèl nou konn pi gwo dyab ki gen tòsèl e sanprèl. Alò ou pot yon demanti fòmèl avèk enfòmasyon ki fè kwè ke tòsèl se yon zòn de non dwa? Pa gen oh zòn dwa e dwa e pa leta t ba nou e fanmi yon pakèt moun ki achte tè ki vin la vin konstwi ansanm avè nou nou menm moun pèp tòsèl e moun tòsèl nou ye. Ou konprann epa moun vini nou ye nou pran chay la sou do nou pou nou fè tòsèl tounen tòsèl. Ok men nou wè gen aktivite wap reponn sou mouvman an. Tout bagay, tout bagay, tout bagay ap pran, tout moun ki pat ki te kite tòsèl se pou yo antre tòsèl alèz e nou pa vle yon peta tire tòsèl. Si yon peta tire tòsèl konnen lapolis ki vin tire l. Se pa epa pèp. Vin anmèkde nou tire yo pa vle wè nou pase nou gen anpil bon tè pi bon tè a e lan men nou li ye bò isi a yon seri de moun yap voye pou politik vin ranmase tè nou pou granmesi e sak fè ou wè toujou gen bri granday la apre sa nou pa gen pwoblèm yap pale de vitelòm vitelòm pa gen pwoblèm anken moun tòsèl e moun tòsèl li son sèl nou ye. Tout fanmi an e tout moun fè sèl. Son sèl fanmi an. Alò etanke yon notab nan zòn nan, èske nou gen yon antant, nou gen yon chita nou fè pou nou mete to sèl nan. Nou fè chita antant ak ni timoun, ni jèn, ni granmoun, to sèl rete to sèl. Vyolans sa nou pa renmen vyolans sa. Nenpòt lè. E lapolis la gen dwa pase to sèl lè l vle. Tribinal gen dwa vin fè konsa jan l vle. Pakè gen dwa premye enstans vin la. Kèlkeswa jira l ap antre jan l ye li pa bezwen pè. Sèke nou menm nou pa vle pou lapolis vin fè dezòd Tòsèl. Men nou vle Tòsèl pou l tounen Tòsèl. E moun Tòsèl nou ye nou. Nou pa konn Matisan, nou pa konn Gwadèboukè, nou pa konn okenn kote, nou pa moun nan pwovens, se la nou moun Tòsèl. Manman, papa, fanmi, tout nasyon nou e moun Tòsèl yo ye. Nou menm nou sa w wè n ap fè la. Nou fè jus an en amour. Pou to sel pa janm gon peta ladann. Nap mete tèt nou ansanm, nou fè reyinyon nou. Si yon moun gon pwoblèm a yon moun, nou antann nou, nou jije sa, nou pa bezwen tribinal. To sel pou rete to sel. E moun to sel nou ye. Nou espere kalm sa pou kilè? Yo pa bezwen konnen kiyès li te voye yo. Sa yo pa voye yo pa ye nou pridan a tèt nou. Se ke jounalis nou sipoze kanpe pou nou pale a jounalis. E dwa jounalis la pou l antre kote l vle. Pase li menm ki reprezante pèp la. San jounalis pa gen peyi. Tou e yon polisye tou e yon jounalis konnen li pa renmen peyi. Men, transpò piblik la, moun yo pa pè? Moun ki ap pase sou taksi, sou machin ki vin? Non, men imajine nou byen ke nou nan wout la la, ke ou wè moun yo transpò a fèt alèz, men si ou te pè, ou ta janm fè l. Ok, ou ap wè maten an la pou machin ki pase la, bon, fò bagay tèt chaje. Men lè ou vin konnen ke pou jan pitit zòn nan pran sa an chaj, ap netwaye zòn nan, ap fè tout bagay sa yo, yo oblije repran konfyans ankò. Sa pa anyen. Mwen menm son bòs mason m ye. Nan konbyen tan la m pap travay. Aye se misye ki te konn ede m. Ki bonm travay pou m fè. An palan de Inosan. Wè tout travay sa yo etanke bòs mason mwen se mwen ki travay la ki fè tout travay sa yo la. Gen lòt kote tou nou travay. Leta nan peyi dayiti ou pa sipoze kraze nan pa gon kote ou jwenn moun kraze. Ou ka sezi bagay la. Sil posib, mwen pa gen dwa pou kraze. Konprann? Wè la, mwen menm se tè, kounya la mwen travay. Mwen oblije moute sou manchèt mwen pou mwen travay menm. Kenbe pi kwa mwen pou mwen travay. Mwen menm, si e pou tòsèl, tòsèl pa gen anyen. Se nèg leta yo ki konn ban nou pwoblèm la. Men nou menm nan tòsèl, nou tout se tèt ansanm. nou viv li. Tèt ansanm nou viv. Ke vle di si moun nan gen pwoblèm sa la, nou menm m gen bagay la la, li pou moun nan. Moun nan gen bagay la tou, li pou mwen. Se pou nou tout li ye. Men, ki mesaj mwen menm te ka voye? Tout moun ki konn bay travay nan zòn nan, pou yo vin travay remach ankò, moun ki gen kay travay, pou nou travay. Etanke bòs. Pou nou travay men. Lè ap di, lè ap di nou move moun, move moun. Tòsèl pa gen move moun, nou pa move moun. Nou pa move moun. Nou pa gang. Kè mè di moun yo bezwen devalorize zòn nan. Sa se te petèt yon mannyè pou di ke bon retou nan zòn kote nou te ye an. Vitelòm voye mesaj, tout bagay pase byen. Men li jounen jodi an. Le pire dans tout sa pèp ayisyen, mwen m pa pè bandi yo. Mwen pè polisye ki avèk yo. Eske n konprann? Tanpri mesye polisye m yo, tanpri mesye, sispann non. Sispann! Men fòs la pral vin la. Nou pral jwenn fòs. Nou pral nan batay. Gad yon polisye nèg yo touye. Gad yon polisye. Mesye pa gen nèg saj konsa nèg yo touye nèg la nan Dèlma 31 an mesye. Pa gen nèg saj konsa. Depi se nèg ki rete nan zòn Gran Ravin, Tibwa, Matisan, tout nèg dou yo te konn misye. Misye tèlman saj yo rele misye dou. Bon mesye nèg yo pran l yo touye l. Epi polisye kontinye ap kole dèyè. Kèl tristès. Se dur. Antouka m ap mande moun ki aletranje yo.